Ou te mèt pase tout tan w w ap kache kiyès ou ye, ebyen gen yon jou san w pa rann kont, moun ou ye a gen pou l soti nan ou pou l pran lari, lè sa tout moun ap konnen kiyès ou ye. Koute byen wi, ou te mèt fè tout tan w w ap kache kiyès ou ye, ou wè gen yon jou san w pa rann kont, moun ou ye a ap soti nan kò w, l ap pran lari, finalman pou tout moun ka konnen Kiyès ou ye? Jounen jodi a dcpj mare yon polisye tankou krab ki te nan gang 400 mawozo. Pou m pa di ki nan 400 mawozo. Ban m di ki nan 400 mawozo pito. Ebyen, misye rive jwenn arestasyon l gras avèk vijilans dcpj. Ou mèt rete la, ou pral genyen tout enfòmasyon, ki kote yo arete misye, kòman misye rele, nan ki kò misye te ye, kijan menm yo fè arete misye. E kòman yo fè konnen misye se yon nan manm gang ki rele 400 mawozo a. Nou gen tout detay yo e nou pral pataje yo avè w. Rete la. Yon lòt kote nou genyen Odette Toussaint. Odette Toussaint se yon manman ki tiye 2 pitit li, tèt chaje. O wal konnen kijan l fè arive touye 2 pitit li yo e kisa l te fè avan li touye 2 pitit li yo. Nou gen anpil detay pou ou wi. Hum! Rete la. Men m pap janm sispann di w ke. Chèf gang ki rele Krisla a, jodi a ankò, l ap bwè san sòlda. Avan yè, li te bwè san 4 sòlda l, ebyen jodi a ankò, li bwè san yon lòt sòlda. Ou wè, nou chaje tankou Legba, nou gen anpil enfòmasyon pou ou, ret tann tout videyo a, konsa, lè w fin gade videyo a, ou ka pale ak lòt moun, ou ka di, chita, pran ti chèz ba w chita, m pral rakonte w, men enfòmasyon. Men se gras avèk Odit ki pral ba w pouvwa pou w bay nenpòt moun enfòmasyon san kè sote, ou konnen ke yo pa ka demanti w. Bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprè midi ke w branche, ebyen nou di w mèsi nou kontan genyen w kòm telespektatè, kòm moun k ap sipòte kanal sa a ki rele Odit. Mèsi avè w ki abòne deja, ou menm ki poko abòne, Se moman pou fè sa kounya, abòne, kòmante, like, mande fanmi, zanmi, pwòch, abòne avèk nou tou, se sèl mwayen ou kapab sipòte nou. Men gon lòt mwayen si w vle ou ka sipòte nou wi byen ke nou pa egzije w li. Men kisa l ye? Gade anba videyo a wap wè yon kote k make abònman fan, kote k di sipòte paj la silvouplè. Ou gon grenn bagay ou ka fè. Ebyen abòne. Ok, abòne, fè pati de abònman fan nou yo. Nap kontan anpil gen ou kòm moun ki fè pati de abònman fan nou yo. Nap tann ou. Mèsi pou jantiyès ou, pou sajès ou. Ebyen rapid nap devlope pou ou 3 pwen kap fè esansyèl emisyon sila. Jistavan nou vini avèk polisye ke lapolis arive mare tankou krab youn nan polisye ki fè pati de manm 400 mawozo kap bay anpil pwoblèm nan plèn nan pli presizeman nan komin kwadèboukè. Men fò m di nou, jist avan nou vini ak enfòmasyon sa a, m pral pale nou de chèf gang k ap dirije Tibwa a, misye rele Krisla. Krisla, jodi a ankò, li brè san yon lòt sòlda. Kòman l fè brè san yo? Konye a, w ap di se yon sòlda Gran Ravin, w ap di tèt ou, èske se pa yon sòlda Vilaj de Dye? N ap di w non, detwonpe w. Pa kouri fè fuit an avan. Pa presipite paske ou sou odit, w ap gen enfòmasyon an jan l ye a. Fò m di nou, se pwòp sòlda pa l li tiye. Men ki jan l fè tiye l, pou ki sa l tiye l? Se kesyon sa pou w poze tèt ou paske si se sòlda pa l, ebyen li gen dwa pwoteje sòlda a, li pa ta dwe tiye l. Se anfas ta ka petèt ka touye yon sòlda pou li. Kite m di w non, sa w pa konnen pi gran pase w. Krisla se yon chèf gang ki pa dakò sòlda l vòlè. Hum! Tande byen wi. Krisla se yon chèf gang ki pa dakò sòlda pa l yo vòlè. Ebyen, semèn pase a, genyen 4 sòlda misye ki te konn ap brake moun, leve tout sa yo jwenn sou wout yo pou y ale. Ki sa misye te fè lè l te okouran de sa? Li te pran kat sòlda sa yo, epi l mete yo kanpe, li egzekite yo. Bon, lòt nèg yo ta pran men yo kanmenm, paske si sa fèt an prezans nou, nou nan baz la, nou ta pran men nou. Ebyen nèg yo di, yo p ap chanje. Wòm di nou, Menm Christa sa a jwenn yon sòlda l ki nan vòlè pi rèd. Kisa sòlda l ap fè? Ebyen sòlda Christa sa a se kase kay moun, rantre, pote ale tout sa l vle. Ebyen lè Christa okouran, li kenbe sòlda sa a, li egzekite l. Misye pa p janm fè sa ankò. Humm tèt chaje. Ebyen si se konsa nou dakò ak Kris la wi. Si gang ap manje gang hein. Si lapolis la parèt enpuisan, ke gang manje gang pou sa fini. Humm nou dakò ak Kris la. Gade Kris la si w pa gon 10 grenn nan kò w sispèk ki nan vòlè epi fè menm bagay la pou yo. Humm Lamò san jou ou pa gen kèk grenn ou konnen k nan vòlè? Izo ou gen kèk grenn wi k nan vòlè? Ti Lapli sa w ap di avèk nou ou gen kèk grenn ki nan vòlè? Babekyou Aa monchè gad sa nou te fè ti Toni ou chaje vòlè wi kisa w ap fè ak nèg yo? W ap fè menm jan ak Krisla? Konbyen w ap touye? Iska Ti Gabriyèl di m non Chen mechan ou menm m konnen ou pa demere ak ti vòlè ok men sa pa fè de ou yon nèg ki sen non Frèm humm sa pa fè de ou yon nèg ki zen non la polis si la bon si la polis jwenn ou yo al avan ou m pap di podyab pou ou paske malgre moun nan zòn ou estime ke ou pa bandi men se non bandi ou pote tande frè. Si la jistis ap fè travay li lè konsa menm ou menm tou ou ta dwe nan prizon frèm ok bagay la pa gen rabè ladann sa w fè se li w wè nou tout ta dwe nan prizon. Si yo pa ta touye nou. Ok rapid nap kite dosye sila nou pral pale de Odette Toussaint Odette Toussaint se yon dam ki abite nan ti Ayiti ti Ayiti se yon vil nan etazini ebyen fòm diw dam sa rele leta ameriken li mande pou yo vin pran timoun li yo yon ti fi yon ti gason men leta pran ti tan pou vini ebyen finalman leta deplase lale lè leta rive yo jwenn timoun yo deja mouri Epi Odette li menm li mare. Kesyon w ap poze tèt ou, kijan l fè tiye timoun yo epi l mare? Sa vle di touye timoun yo a ou sa l mare tèt li? Tèt chaje. Men fò m di nou, nan moman an leta rive a, ebyen yo jwenn Odette ap pale anpakèt vye koze, menm Odette pa konprann sa l ap di yo. Ta sanble se yon moun ki sibi yon devyans mantal paske ta sanble se yon moun ki prèske fou. Oubyen kòm se yon fi, ta sanble yon moun ki prèske fòl e nan eta ke yo jwenn Odette Toussaint ye a. Hum! Nou tande? Ebyen se konsa sa pase wi, Odette touye ni pitit fi l la, ni pitit gason l lan. Mezanmi nan dènye moman sa yo, lè se pa papa k ap vyole pitit, se pa papa k ap touye pitit, se manman yo. Finalman, anpil krim ap fèt mezanmi. Hum! Yo tyèch. Ebyen, an nou pale w de Mathieu Luckson. Mathieu Luckson se yon polisye palmantè ke dcpj rive mete kòd nan kou misye. Kòman dcpj fè arete yon polisye? Se kesyon sa ou ap poze tèt ou. Men, se pa mwen k di l non, avanyè nou te tande PM nan di l wi, Jouthe. Li te di konsa, Se pa 400 mawozo, se pa 5 segonn ki pi danjre pou peyi a. Men pi danjre an, se lapolis menm. Sa vle di, PM nan kèlke pa, li konnen anpil polisye pa dwat. Men, kòm Premye Minis, kòm moun ki se chèf CSPN nan, kisa w ap di frè m? Si w konnen polisye yo enplike nan vye zak konsa, pran, pran, pran desizyon w dwe pran, pa gen prezidan. Hein? Pran desizyon w dwe pran an paske pa gen prezidan. Ou ka pran l frè. Ebyen, gade kòman w ka pale avèk sitiyasyon an pou w kounye a se pa sou lapolis pou w ap voye pyè. Polisye k merite kòd fòk yo tout pran kòd. Dakò frè m. Ebyen, Mathieu Luckson ki se polisye palmantè sa a, al reklame yon zam. Men zam sila yo te sezi l nan men nèg 400 mawozo yo sou fwontyè. Epi misye al reklame zam nan. Ebyen se byen jwenn, byen kontre, yo tou arete misye. Paske yo pa ka sezi yon zam nan men bandi 400 mawozo, ou menm kòm polisye pou w vin chèche l. Sa vle di, Ou se yon manm 400 mawozo zanm sa ou telman renmen l nou pa ka pèdi l ou al chèche l ebyen nan moman an frè m ou pap janm fè sa ankò dcpj mete w yon kote pou a pou byen reflechi avan w aji sa vle di bay kesyon polisye nan gang lan fòk sa sispann medam mesye silvouplè map mande w pou w pataje videyo sa a si tout fwa ou jije l nesesè pou w pataje pou plis moun konnen anpil polisye nan gang pou yo evite. fè anpil polisye konfyans men konsa tou gen anpil ki dwat wi men se konnen sak dwat la se lik pwoblèm nan mèsi paske ou tap tandem pandan tout minit sa yo moman an rive pou pataje kòmante layke mande fanmi zanmi abòne avèk paj sa se sèl mwayen e inik mwayen ou kapab sipòte nou nale nal travay yon lòt emisyon pou ou nap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon paske gen anpil fè la nou pral trete yo nap tounen yon ti tan reko babay tchaw tchaw.